Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou te fon ti pale yè de Goliat. Ebyen fòn di nou ke baz la pran yon gwo kou paske nan yerachi ki te genyen lè Odma te la m kwè Goliat se te katriyèm chèf. E jounen jodi a la depi gen yon batay ebyen m ta kapab di nèg ki toujou prè pou pote boure an se Goliat. E yè. Te gen anpil tansyon o nivo de Ti Rivyè. Nan premyè emisyon ke mwen te fè a, m te mete yon ti dout kanta evantyalite pou ke lapolis li menm te rekipere kadav la. Ebyen, lapolis pran kadav la, l al avèk li. Men, fò n di ke yon ti tan aprè, nèg yo te desann anpil. Paske te gen anviwon 12 moto, 4 machin, chaje ak gason. nèg yo ebyen yal tire ansanm avèk la polis men tout rèv nèg yo se te pran komisarya ti rivyè a an otaj polisye yo te reziste e yo te mande ranfò pandan tout aprè midi an e la polis te rive atan donk se poum di nou ke bagay la te yon ti jan rèd pou la polis men malgre tou La police genyen batay la paske pa bliye nèg sa yo se fòs fè nwa yo ye e yo son fòs ki ilegal menm lè ou wè polisye a li gon bout 45 nan menl ou menm ou gon ak 47 nan menw ou mèt ret tann se li menm kap gen yon batay la kanmenm menm lè enstitisyon polisyè la te redwi ak 2 polisye sèlman. fòs legal la se li menm k ap ranpòte labatay. Ebyen, sou dosye sa a, fò m di nou ke m gen anpil enfòmasyon k ap vin jwenn mwen la a konsènan mesye sa yo e patikilyèman Dèdè tou. Anpil enfòmasyon k ap tonbe sou yo donk n ap konpile enfòmasyon pou n kapab pote plis enfòmasyon ba nou nan pwochen emisyon ke n ap fè. Fò m di nou ke Ou wè popilasyon an mesye, popilasyon an vle pou bagay yo chanje wi. Si nou wè jan moun ti rivyè kontan paske la polis touye Goliat son bagay grav wi ann gade ti video sa. Lapolis, Ariel Henry, Frantz Elbé, An gwo CSPN nan, poukisa n pa ka fè kè moun Pòtoprens kontan konsa tou? Hein? Nou fon ti pase la nan Matisan nou netwaye l? Nou fin netwaye Kwadèboukè? Kòm Site Solèy la li menm s on bagay depi lè nou fèt nou jwenn Site Solèy la konsa men nou pa konnen on lè si yo p ap netwaye l paske yo te ba yo Minustah kòm Minustah li menm se jwe l t ap jwe men si n raple nou operasyon miskle 7 fevriye, e te 7 fevriye, m kwè fevriye 2007, konsa, bagay la te vreman rèd pou nèg yo, se premyè bèl operasyon mwen k te reyalize nan site a, lè sa, tout nèg ap kouri, y ap mande moun pou yo met zam lakay yo, ebyen, kòm yo. mete evantyalite sou tab la la pou ke kask ble ta kapab retounen nan peyi Dayiti. Bon, an tou ka, anpil moun ap tann, men gen anpil kòmantè ki ale nan sans kontrè la. Bon, an tou ka, la polis li menm nan dènye moman sa yo la fò n di ke se pwen l ap make. La polis make pwen sou anpil nèg. La polis make pwen sou nèg 400 mawozo. Men gon bagay, polisye yo k ap fè arestasyon anpil bandi. Tanpri souple e m ta renmen wè yo a zam. E de nèg ki ap kache tou se pa foto m ta renmen wè. Nan kòdinasyon près polis lan m swete ke se videyo nou fè moun sa yo nou arete yo pase yo zave yo di yo se manm 400 mawozo. Pase gen anpil arestasyon k ap fèt nan moman sa la m ta kapab di depi yo arete nèg lan nèg la ka yon bandi wi men. 400 mawozo klè. Donk m ta renmen ke se moun yo ki yo menm pase ozave pou di ke ebyen yo fè pati tèl gwoup gang. M gen yon alèt sou Sodo. Nan pwochèn emisyon an m ap mande lapolis pou l kapab asime responsabilite l paske Sodo a prèske tounen yon plak tounant pou bandi. Sa vle di pasaj pou bandi ale nan Latibonit la. Atansyon, map vini an detay avèk kesyon sa a un peu plus tard. Bon, avan nou ale pi lwen nan kad emisyon sila a, fò m di nou ke mwen m fyè. Ou konn poukisa? Yon videyo sou Okap. Depi yè m tap pale de Okap nan emisyon an men m gen enpresyon ke sak pase Okap la son bagay kòmsi fò n ta ba l love pandan yon semèn wi. Mwen lè map gade video a m mande eske se Dubai. Men bagay sa telman byen òganize. Bon, anpil moun te la, anpil moun ap enjoy yo. A ah, monchè m pap ba nou manti, sa franchman m ta kapab di gen espwa toujou pou peyi Dayiti lè nap gade. sak pase nan vil okap. Nou kenbe l la, yon mannyè pou n kapab atire anpil touris. Alò, emisyon sa a m ta kapab di s on veritab melting pot e notre ami Rene Pierre Ronel de Caraïbes FM, ebyen li rankontre yon zanmi. Se yon nèg ki gen sa n ta kapab rele yon notoryete nan domèn evanjelik nan peyi Dayiti e menm aletranje. M kwè. Li fè yon mizik, mizik sa se youn nan mizik ki boulvèse inivè mizikal la an Ayiti e menm a letranje. Ebyen li te gen chans fon ti pale avèk Piaronel, depi nou wè imaj la nap konnen kiyès. Epi aprè nap retounen pou lòt kòmantè. Bonjou nou gen okazyon pou nou vizite legliz pastè Samuel Robuste se on non on vizaj ke nou konnen paske nou konn swiv li sou televizyon pwogram li yo trè swivi men legliz li an tou nan Jacksonville genyen anpil moun ki vizitel e se te on onè ou se on onè pou nou pou nou vizite legliz li a maten an men nou gon kesyon ki enterese nou e nou vle pozel kesyon sa men dabò nap dil bonjou bonjou pastè Samuel Auguste bonjou mon frè bonjou mwen salye ou bon pastè mwen menm mwen dekouvriw atravè yon mizik ki te gen anpil siksè an ayiti nan yon peryòd ki te politikman ajite se mizik. Ke yo te konn itilize nan radyo a pa raplem titan ma va restore mizik sa se koman ou te viv pwomosyon sa ki tap fèt otou de li an ayiti aloske ou pat peye pou pwomosyon sa. Mwen pwofite m salye ou epi mwen salye osi tout staf radyo Caraïbes la zanmi ou yo. Pou reponn ak kesyon an, mwen plis sèlman gade li nan yon sans kretyen. Moun itilize mizik la nan sans pa yo, men mwen menm mwen te chante li kòm yon pwofesi sitou ki pou ede Ayisyen konprann ke Ayiti pa ka rete jan l ye a, gen espwa pou l chanje. Eplis Edmurtis answit kòm kretyen ki tap preche levanjil donk mizik la fèk osi nan sans sa m ba Bondye glwa m glorifye non Bondye plis moun tande l. Wi men piske li te itilize politikman pou yon koz sa pat jennen w sa a yon moman done ou pat santi ke w te anbarase paske se mizik ou ki te itilize. Se pou m ta di pou aji pou koz. Men kòman m wè l. E se konsa tout moun ki konnen m ap wè l tou. Tout moun ki konnen mwen konnen nan ki direksyon ke m prale. E mizik la gen yon karizm ladan l, gen yon karizm ladan li ki pèmèt lòt moun yo pran e yo itilize l nan sans pa yo a. Epi dwa dotè pa t sanble enpòtan nan moman an pou pèsonn. Mwen menm m pat ka bare otorite sa yo, moun ki ta vle itilize mzik la nan sans pa yo a, tankou moun yo ki vle sèlman rete nan anbyans la epi y ap obsève epi y ap kriye, m pa ka di w m pat kontan non, m te kontan paske mizik la l ap jwe, l ap woule epi sa pou l sove ap sove, sa pou l delivre ap delivre. Se sèl konsa m ka wè lojikman nan tout m bagay. Yon lòt finitif ke sa règle yon kesyon ki bokou pli jeneral, jodi a legliz nan kriz a limaj de peyi kote nou ye a gen anpil dirijan nan legliz ki o kè de gwo skandal ki gen tandans a afebli fwa moun yo men an depi de tou nou wè legliz gen te espas kote anpil moun frekante, moun yo kwè nan dirijan yo an depi de tou. Eske ou menm kòm dirijan legliz ou konsyan de sa e maten an ou pale de prensip nan mesaj ou a e atravè prensip ki degaje nan mesaj ou a ou panse ke se pwoblèm prensip ki eksplike tout skandal sa yo jodi a nan legliz la? Mwen menm mwen plis vize asanble Bondye ban mwen an pou moman an epi m ap evite antre nan skandal ki genyen deyò a pou m pa mete tèt mwen nan pwoblèm ki pa konsène m ki pa gade m. Ou konprann? Donk, m gon pèp m ap enstwi, m gon pèp m ap gide pou Lesenyè, se yo ki konsène mwen. Epitou mwen an priyè, mwen an priyè pou pou evite mwen skandal nan sektè a paske se se tris vre vrèman, se tris, se tris, se tris. Donk, donk, donk, nan sektè nou an, sèl sa m kapab fè, se priye. epi pale avèk kolèg yo pou n fè yo konnen gen skandal ke nou si nou ta evite yo ann evite yo se sèl sa m kapab di. Mèsi bokou pastè Auguste. Dieu vous benisse, son privilèj pou m rankontre w ke Bondye nan syèl la beni w. E se yon plezi pou m te pataje videyo sa a avèk nou pastè Samuel Auguste yon non ke nou konnen. Nou pral pèmèt ou viv kelke deklarasyon, deklarasyon de Theophin Wiswick, Camille Chalmers e pwi ya ankò Josué Mérilien. Alò fòn di ke nan manifestasyon ki te fèt yè la genyen anviron 3 militan yo arete. La polis arete. Ebyen eh militan sa yo jwenn liberasyon yo bonè bonè 15 out 2022 an. An nou swiv kòman sa te yè. E nan kad mouvman leve kanpe. Tou wouj pou yon lòt endepandans lan, ebyen se te yon mouvman de rezistans e nou te santi zansèt yo te prezan pami nou. E se sa k fè nou menm, malgre represyon ki te kòmanse depi devan anbasad de Frans jiskaske nou rive Dèlma, ebyen rezistans lan te rete tennfas anfas opresè yo. Ebyen se lè nou rive Dèlma nan kad entimidasyon. Pou tante bloke leve kanpe sa a ebyen nou genyen 3 militan e 3 kanmarad ebyen lapolis pwosede avèk arestasyon yo ilegal e abitrè ebyen avèk pèsistans militan yo avèk pèsistans avoka avèk pèsistans popilasyon an ebyen yo te fè presyon sou leta opresè la. Ebyen leta opresè la te oblije retounen sou desizyon l, maten an nou trè kontan pa le fèt ke nou retwouve liberasyon militan yo, ebyen nou di batay la pap kanpe, batay la ap kontinye jiskaske nou jwenn liberasyon nasyonal, liberasyon popilè. Donk nou ap lèse le swen avèk yo menm ki sibi de akt dagresyon fizik e moral yè de la pa de bakòp Simo sa a ki te san plak, ki t ap fè reprezay. Men nou di yo se byen konte mal kalkile, batay la p ap kanpe, leve kanpe tou wouj la, tranzisyon koupe fache a, l ap yon reyalite tout bon. Ok. Non pa m se Deriso Ridnel, mwen se youn nan moun yo te arete ilegal yo nan kad batay tout kouch nan mas popilè a t ap fè yè. pou nou di fòk gen yon tranzisyon koupe fache pandan n ap batay lè n rive sou Dèlma yon bakòp si mou san plak jwenn nou yon ansanm de kamarad k ap evakye pandan yo fin kraze manifestasyon an epi yo arete nou ilegal yo vin nan avèk nou yo bat nou yo tòtire nou san ke yo pa gen prèv palpab se lè yo vin nan y ap eseye tante met dosye sou do nou y ap di n kraze vit machin nou kraze nou boule machin poutan mwen di komisè a konsa si l gen yon prèv palpab yon bidon dlo yo te jwenn nan men nou. nan kad kote lapolis fin kraze manifestasyon yo jwenn nan men nou, yo mèt al lage nou penitansye. Men nou konprann entimidasyon sa p ap fè nou kanpe, n ap toujou batay jiskobou pou peyi a libere. E pwochènman, kèlkeswa manifestasyon k ap fèt, y ap toujou wè nou menm antanke militan avangadis mas popilè a, n ap toujou la. Mèsi. Batay la ap kontinye, batay la ap kontinye, sèl sa m ap di, m s on viktim, nèg yo fè m abi, yo kase tèt mwen, san yo pa t jwenn anyen nan men m. Menm sèl sa map di, map di tout militan yo nèt nap kontinye batay la pou jiskaske yo touye nou oubyen nou jwenn sa nou bezwen. Bon mwen panse jodi an la jisteman e kote popilasyon an te mobilize pou l te kapab mobilize kont yon leta enperyalis, yon leta ki senbolize grangou, mizè, soufrans, chomaj e se sa k te mobilize nou kòm jèn gason, jèn fanm yè ki te fè nou. file beton an pou te mande yon chanjman leta, chanjman leta sa a pou nou vin avèk yon lòt leta, yon leta ki chita sou byennèt, yon leta ki chita sou jistis. Donk se sa k fè m panse tout jèn nèt, nou tout nèt nou sipoze mete pye nou. Mete men nan pat la pou nou fè yon sèl, pou nou mobilize, pou nou chanje peyi nou. Nou menm nan Rasin Kò Pèp lan, n ap denonse arestasyon ilegal e arbitrè ki fèt yè lan. Non sèlman yo frape kanmarad yo, yo fè tout yon ansanm de abi de fòs sou yo. e anplis yo gade yo ilegalman nan gadavu tout lannwit alòske yo te gen yon òd de liberasyon depi yè. Nou menm nou di ke aksyon ilegal sa yo se de aksyon ki kont lalwa, kont konstitisyon peyi an e li montre klèman ke nou gen de otorite leta ki pa dakò avèk mesaj Bwa Kayiman an, ki pa dakò avèk mesaj diyite, endepandans e souvrènte pèp ayisyen e nou di ke arestasyon sa a pap fè mobilizasyon an kanpe, okontrè. N ap kontinye batay, n ap kontinye batay jiskaske nou chanje peyi an, jiskaske nou rive nan yon leta kote ke sa k pase yè a pa posib ankò. Paske bagay sa yo nou pa ka tolere yo ankò an Ayiti. E jodi an n ap di, n ap salye kouraj militan ki te nan lari yè, n ap salye 3 kanmarad sa yo ki fè prizon sa a ilegal e nou sèten ke jodi an n ap kanpe avèk yo pou n kapab kontinye batay la. Viv batay lan, viv liberasyon pèp ayisyen jiska la viktwa final. Nap di ke yè pouvwa te moutre ke kèl sote apre yo barikade tout katye popilè yo pou anpeche popilasyon pran lari, yo te imajine ke pwoblèm lan te rezoud men yè yo wè an mas popilasyon tap pran lari kè yo te sote sak fè ke yo te bay yon represyon sistematik. Se pou la premyè fwa m wè lapolis nasyonal ap voye gaz, men met 4, 5 machin bloke wout yo menm a pye pou n pa ka pase. Men sa k te klè, se ke detèminasyon foul lan te fè ke nou soti Channmas, nou rive Dèlma, kote pat vin rive a. Donk nou di ke jou jodi an, peyi a nan yon sitiyasyon kote nou kafou danjire ki mande ke tout moun ki pa dakò ak sa kole zepòl. Modòd la se kole zepòl. Pou nou rive a yon soulèvman popilè ki kab fè tou chavire rejim gang sila a ke l'ONU atravè lalim Core Group meriken ap apiye pou fè peyi a tounen yon lanfè. Donk nou di peyi Desalin nan, peyi Christophe la, nou pa fè kado l. Donk yon sèl mo dòd, mobilizasyon jiskobou. Nou pote anpil enfòmasyon pou ou nan kad emisyon sila a. Ebyen n ap di w mèsi anpil. E kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.